Medam e mesye, zanmi, fanatik tvlakayhaiti.com yo, n ap di w bonjou ak bonswa, byenvini, nou kontan avèk ou, jodi an se dimanch 29 janvye 2023. Se tout tan gwo nouvèl kap domine aktyalite a ke nou pote pou ou anndan videyo sa. Avan menm nap di mèsi ak tout moun an jeneral ki rete jiskaprezan konekte sou tvlakay haiti.com. Bon ann ale! Imaj wap gade la a se sou komisarya Pènye a. Sa se te avan, e sa wap gade la a, se li menm nan moman nap pale la a. Ebyen medam e mesye nan peyi dayiti bandi, gang, vòlò yo tèlman pwisan nan peyi sa a, Vitelòm debake yè swa nan sou komisarya Pènye a e ak tout traktè, bouldozè misye kraze komisarya a plat. E se li menm wap gade la a. Vitelòm tèlman santi l gen pouvwa pa rapò avèk divès kolaboratè ke l genyen anndan pouvwa Ariel la, Ariel menm se yonn, André Michel s on lòt, Majorie Michel s on lòt e Nènèl Cassy s on lòt, Frantz Elbe s on lòt. Se tout, ebyen, zanmi sa yo ke l te genyen avan nèg yo te sou pouvwa, enben jodi a la a ki pran pouvwa e yo bliye Vitelòm e se yonn nan rezon ki fè Vitelòm santi l gen pouvwa konsa nan peyi a. Paske se moun pal kap dirije, Ariel se moun pal, Andre Michel se moun pal tout sa nou sot site yo la. Ebyen medam e mesye Vitelòm ki anvayi sou komisarya Pènye a ak gwo traktè pil lame bandi l dèyè l, misye kraze komisarya a plat. Nan moman nap pale la gen moun kap tann kisa Frantz Elbe pral fè finalman. Polisye ap mouri a goch a dwat men Vitelòm kraze sou komisarya, kisa ki pral fèt? E nan moman nap pale la a medam e mesye ebyen gen gwo chita pale ki fèt nan wo kòmandman pnh la, gen gwo mobilizasyon kap fèt la a pou nèg yo kòmanse manyen dada bandi. Nan depatman Latibonit, nan Savyen, nan baz Gran Grif, ebyen nou pa bezwen di w, polisye nan Senmak yo, nèg yo leve kanpe, yo di se twòp atò, yo pral kòmanse mete bagay nan men bandi. Nan Pòtoprens menm, nou wè, prekanavalèsk, nou wè moun ap danse, ap pran plezi yo. Men son peyi ki dwòl wi. Pou jan bandi ap fè e defè la alòske nèg yo jwenn polisye pou yo pral voye al sekirize kanaval epi pèp la menm yon lòt bò se bandi kap fè e defè se bandi kap touye kap asasine kap kidnape men konnya la Vitelòm kraze komisarya Pènye nou pral envite w gen detay paske nou pote tout donk detay pou ou nan videyo sa Dosye fo diplòm enfimyè nan Etazini medam e mesye finalman Johnson Napoleon ki li menm nan kouri la a paske yon ti sè Johnson Napoleon se youn nan moun ki enplike nan vann fo diplòm nan peyi Etazini e nou pa bezwen di w lè FBI foure bouch nan yon dosye konsa se pa ti bagay piti paske nèg sa yo E se yo ki gen kontwòl Lèzetazini nan men yo, epi se ankèt k ap fèt sou nèg k ap mal fonksyone, nou pa bezwen di w, ebyen Johnson Napoléon la se priye misye ap priye paske bagay yo dejenere medam e mesye zanmi fanatik tvlakayhaiti.com nou pral envite w gen tout detay nan videyo sa rete konekte bòn ekout tout moun n ap tounen. Anderson, gwo gwo rankont ki sot fèt la ou pli o nivo nan kesyon ensekirite an epi nap raple moun yo lapolis lanse kouvrefe men avan sa an nou touche kesyon ensekirite a frèm. Bon e Djimi nap avanse sou ang sa kote nou wè rankont sou rankont pa sispann fèt apre Jounen jedi an e jounen jedi an, tout moun kapab raple yo gwo mouvman ki te tanmen atravè 10 departeman jeyografik peyi an kote divès polisye te chwazi foule beton an nan lide pou denonse konpòteman responsab CSPN yo ki se Konsèy Siperyè Polis Nasyonal Dayiti an, ki pa janm fè anyen nan lide pou kapab ranfòse kapasite enstitisyon polisyè lan pou pèmèt yo sispann tonbe anba bal sivil ak zam ki pa sispann teworize popilasyon an apre 12 mas 2021 Vilaj Bondye apre komin Vil 20 janvye 2023 e nap raple nou se te tou pa e polisye e nan nivo departeman e latibonit nan jounen mèkredi ki sot pase a kote anviron 7 polisye ta tonbe anba bal e bandi pèsòn pa rive idantifye. Ye tou konnen mouvman ki ta tanmen nan jounen e jedi an ki ta lakoz anpil mache prese nan nivo CSPN nan pou n pa di bò kote wo eta majò e lapolis lan kote daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se yon kesyon de tan e pou kapab demantle e bandi nan vale e latibonit yo kote gen gwo rankont e kap fèt la e plizyè polisye ta deja e mobilize e yon fason e demi Pou n evite e mete e kèk e sekrè deyò, kèk koze e deyò, men sa ke e nou kapab di, anpil polisye e deja sou brenzeng yo, deja sur pye e de yon fason e pou ka al vanje e frè dam yo ki ta tonbe nan e e depateman e Latibonit anba bal e sivil ame nan jounen Mèkredi e ki sot pase a, nou, pou jiska mennan, nou kapab di tou ke se yon kesyon e de tan, paske e nou konnen batay la, menm jan e nou te deja e pote konsèy sa pou ajan e polisye yo, kòm etan e gad, yo pa ka ap aji e sou emosyon, yo pa ka ap aji e sou le kou, lè nou te konnen e divès polisye te deja prepare yo yon fason pou bay yon repons imedyat avèk e bandi. k ap opere nan nivo sa vyen ki ta mete yon bout nan lavi ajan e polisye sa yo enben e jodi a nou kapab di via avèk operasyon tònad 1 ki ta e lanse pa direktè jeneral AI e lapolis lan polisye yo ki deja mobilize sètadi nan jou e k ap vini yo nou dwe tande pale e de bandi e sa vyen yo o pase paske e mobilizasyon an deja fèt nan pi wo nivo Leta a, pou n pa di nan wo kòmandman Lapolis la, yon fason pou kapab bay repons avèk bandi sa yo ki ta mete fen nan lavi anviwon 7 polisye nan depatman Latibonit, peyi a. E vwala, epi an menm tan tou, medam mesye, nou pa bay tèt nou manti, nou pa bay tèt nou manti, pa gon enfo ke nou menm n ap ba ou ke mesye sa yo pa deja konnen. Ann serye. Si mwen menm jis kote m ye a m gentan genyen l, bandi sa yo nou konnen ke yo menm yo gen moun kap travay pou yo ki anndan lapolis lan, ki anndan gouvènman, evidaman bagay sa m di nou la, ni ou menm ni mwen menm nou konnen yo konnen l deja. Ann serye, ann serye se pou tèt sa evidaman gen kèk bagay nou genyen nou pa pral lage yo sou rezo. Sa ke ou wè nou lage yo se paske nou konnen deja anyway yo deja genyen l medam mesye. Lè w wè ke gon gwoup polisye e ki abiye, ki prepare yo pou debake yon kote, mezanmi, moun nan zòn nan gentan pale. Ou konprann? Se rezon sa ki fè ke nou menm nou lage l. Men sinon, nou ba w garanti sa, nou pa tap lage l. Ok? Sa se klè e nèt. Epi gen lòt bagay ke nou genyen, w ap wè n ap oblije bwose l, gen kèk bagay nou pap menm di sou lèzond. Men lesansyèl, se si e sèten, fòk gen yon repons ki bay, epi ant mwen menm epi ou menm, ou panse ke mesye gang sa yo, bandi sa yo, ou panse ke yo pa konnen ke lapolis ap prepare pou vin frape yo? An nou serye, evidaman, epi se sa nou tout swete, men gon bagay ke nou ta vle ajoute, etan done ke nou pa la pou nou di lapolis men sa pou l fè, etan done ke nou konnen mesye sa yo son ekip pwofesyonèl, nou respekte etik lan, men konsèy pa m ke m ta swete bay, mwen ta tou senpleman swete ke lapolis, mesye lè nou pral fè operasyon an, Ebyen nap mande pou polisye yo bloke tout zòn yo nèt. Bloke tout rantre ki te kapab posib, setadi ke pou kòmsi pou pa kite ankenn e lòt gwoup bandi vin bay vin bay ranfò. Sa vle di ke pandan lapolis ap mennen operasyon o pwen A, ebyen bloke tout zòn nan nèt pou gwoup sa pou pou gwoup e e baz 400 mawozo pa vin ranfòse. Pou gwoup e e e swadizan e izo ti lapli pa vin ranfòse. Donk, sa se enpòtan. Evidaman, mwen sipoze ke mesye sa yo konn sa deja, etan ke se son dè pwofesyonèl, men, ann Ayiti, kòm nou wè gen seri de moun k'ap moute fim, ebyen nou menm, nou deja wè fim sa, nou gentan pran devan. Mesye, mete granmoun sou nou, operasyon zewo tolerans, kraze gang, kraze bandi, bloke anwo, bloke anba, paske nou di, twòp san koule anndan peyi an, epi nan sans sa nou, n'ap deja di bravo. Men, medam mesye, M konnen pa gen moun ki swete sa. Fòk nou atann nou tou, jan de operasyon sa yo, nenpòt bagay kapab rive. Polisye yo konsyan tou. Polisye yo konsyan men senpleman mesye m ap di nou mete granmoun sou nou pou nou vide pou yn fwa e pou tout pou n fini avèk mesye savyen sa yo epi aprè pou nou di aprè. Aprè aprè pou n konn kipès sou ki sou ki pwochen gwoup gang n ap avanse. Men kankou nou di l se ti pa ti pa. Trè byen. E an nou avanse e Anderson pandan n ap pale de sa e m panse fòk nou pale de kesyon sanksyon paske la a gon enfo ke nou aprann la. Èske n ap lage sa Anderson nou p ap lage l? Bon e Jimmy e jodi a la nou panse li tap tout a afè poun ta pataje enfòmasyon sa menm jan nou deja fè rezèv sou operasyon e lapolis gen poul mennen yon fason e pou kapab e demantle gang ki pa sispann e teworize e popilasyon an poun pa di ki pa sispann mete e la e fen e nan lavi e polisye yo ki la pou pwoteje ak sèvi e popilasyon an e ben e nou konnen e tou swit aprè lòd e e komisè gouvèneman e pòtoprens lan e jak lafont an ta fin bay avèk anviwon 2 jij nan komin e dèlma yon fason pou kapab e pèkizisyone kay e e e premye minis defakto ariel henry e lè nou di kay premye minis Defakto, Ariel Henry e nap pale de e rezidans e prive li ki twouve l nan nivo e Viv Mityèl e ensi rezidans ofisyèl Premye Minis lan ki nan nivo e Dèlma 60 e zòn e Musso, Jimmy, enben e komisè e gouvèneman an ta deja òdone e yon fason e pou kapab e sanksyone e tout moun yo ta konsidere kòm etan e fotè e de twoub pou n pa di ajan polisye ki te rive e penetre e kay epou minis defakto Ariel Henry e nan nivo e Delma 60 enben daprè enfòmasyon e nou genyen e jodi a la nou kapab e raple nou tou ke e direktè jeneral ai lapolis lan e sou bò pal e ta konvoke e tout polisye yon fason ou kapab e rantre nan baz yo, enben konvokasyon sa ki ta fèt e pa direktè e jeneral AI e lapolis lan se pa lòt bagay yon fason e pou kapab e sanksyone e polisye ki antre an rebelyon pou n pa di e polisye e kap e revandike sa ki revyen yo e de dwa, nou konnen anndan enstitisyon e lapolis lan menm jan nou toujou ap e denonse l e pandan ke e gen bon polisye gen anpil e polisye ki nan komnivans avèk e bandi gen anpil. e polisye kap travay e pou gang e ankò nou konnen gen anpil polisye e ki konsidere kòm etan e chyen de gad Ariel Henry kòm etan e chyen de gad e minis jistis ak minis enteryè e jodi a la konvokasyon sa ki ta fèt e pa direktè e jeneral a i la polis lan se yon fason e pou mesye sa yo ki pa touche e pou lanmò e frè dam yo pou mesye sa yo e kap sèvi. menm moun k ap alimante gang nan katye e popilè yo pou rantre e nan baz yon fason pou kapab e sanksyone e polisye e ki nan lari an k ap revandike e pou sa e ki jis k ap revandike e pou frè dam yo e ki ta tonbe e ankò daprè enfòmasyon e nou ta gen e dimi tout polisye e ki te la nan jounen e mèkredi e yon fason pou kapab e sekirize rezidans ofisyèl e premye minis e defakto Ariel Henry an e e polisye sa yo ki te e bay e chan lib e pou pèmèt avèk e lòt ajan polisye e pwotestatè yo rantre kay e nan rezidans ofisyèl e premye minis lan e daprè Enfòmasyon nou genyen, enspeksyon e jeneral, pou n pa di direksyon e jeneral e lapolis lan, ap planifye yon plan, ap monte e yon plan makrab, yon fason e pou ta sanksyone chak grenn e polisye sa yo, nou konnen e mezi sanksyon ki toujou e pran kont polisye sa yo, swa yo voye yo nan selil izolman, swa e yo voye yo e penitansye e dirèkteman, enben, Enfòmasyon e nou gen la e jodi a l admi tout polisye ki te la pou sekirize rezidans ofisyèl e premye minis lan, enspeksyon e jeneral gentan pran bon jan dispozisyon yon fason e pou kapab e sanksyone e mesye sa yo. Vwala, donk nou konprann byen hein medam mesye, sa vle di ke polisye ki te la e jou ke polisye yo te debake kay Ariel Henry an, nou te di w hein, nou te presize l pou ou, E mesye yo rantre nan stasyonman an, nan paking nan, yo rantre anndan lakay, anndan kay lan menm, yo kraze anpil bagay, dayè nou tout nou te wè videyo an, donk kounya la ebyen ekip Ariel Henry an deside sanksyone polisye sa yo. Epi nap di w, bon se pa fòseman 2 polisye, nou konnen te gen plizyè militè FAd'H ki te sou lè lye egalman, e nou konnen tout antouraj Ariel aktyèlman se militè yo, donk Eske militè sa yo jan nou dil lan nou tande ke lapolis gen anpil polisye ki pa jwenn sanksyon eske nan militè sa yo genyen ladan ki pral jwenn sanksyon egalman m panse ke Ariel deja deja deja bagay yo ap mal fonksyone pou li misye ap foure tèt li nan plis pwoblèm men kanmenm medam mesye Anderson gen presyon kap fèt la Gen presyon k ap fèt la pou tout mesye sa yo ta retire kò yo konplètman pou pa sekirize gwoup nèg sa yo nou rele vip yo. Ki sa k vip an frè pa m? Lè vip, sa k vip an medam mesye? Ki sa k vip an Anderson? Bon, e dmi e menm jan e kolaboratè nou Salomon Claudy toujou ap itilize adaj sa e zannanna pa re e pou pengwen e pengwen pa re e pou zanana enben e jodi a la pandan ke gen konplo e nan pi wo nivo e leta a pou n pa di anndan e CSPN nan yon fason pou kapab e sanksyone e polisye ki te la e pou sekirize e e rezidans ofisyèl premye minis Ariel Henry an e ensi polisye k ap pwoteste. Dosye sa se pa yon dosye piti l ye, s on gwo dosye l ye e sa fè n pral pale ak 2 nurse ki yo menm Kal lekòl k etidye ki pase yon seri de etap yo kapab pataje avè nou eksperyans pèsonèl e answit men se lè kondisyon rekiz pou yon moun vin yon nurse paske isi sitou anpil ayisyen ki soti ayiti petèt ki te lekòl deja genyen tout pat lekòl medsin deja ki pat ganyen pou wè ak enfimyè oubyen ak medsen oubyen la medsin an jeneral Men yo dil ke sil son nurse lap ka fè kòb. E de fèt yo fè kòb vre. Spann pa bay tèt nou manti. Yo fè kòb vre bèl Claudy. Donk sa depan de ki nivo moun nan ka fè kòb vre. Ebyen gon pakèt ayisyen malerezman ki kwè nan chemen fasil. E se sak fè tou an Ayiti gen kantite vòlè sa t gen, gen kantite gang sa. Gen kantite nèg ki kòwonpi paske yo kwè nan lajan fasil. Donk anpil ayisyen depi ou di yo travay, ou di yo w ap pèdi ennan, dezan, twazan la pou aktivite, sa parèt yon kaskèt chinwa. Donk se lajan fasil la ki enterese yo. E lefè ke kounye a yo konnen ke otomatikman yo se yon nurse yo ka fè kòb, kèlkeswa pri ou mande yo pou w ka fè yo vin nurse, y ap aranje yo pou yo vin nurse. Kounya kisa sa bay kòm rezilta? Gen anpil moun ki se bon nurse ki vin santi ke yo menm yo an difikilte, yo vin santi yo menm yo fwase. Paske map gade la sou tiktok, gon pakèt etranje ki anvayi nou la. Sou tiktok, anvayi nan sans ke ap minimize nou, imilye nou. Sa a dire ke se pa selman ayisyen non sa rive. Men mwen se ayisyen nan kan ayisyen map plis rete. Se nan kan ayisyen map plis rete. Paske sak rive la a son veritab skandal li ye. Men se pa yon bagay ki date jodi a. Anket FBI la al fini kounye a. Men se yon bagay ki date depi kelke zane. Puiske peyi sa a, moun nan gen dwa avwe w la epi se ankèt l ap mennen, donk yo kontinye ak ankèt la pou yo chèche konnen jisteman Jamala Jasm la wi pou yo gade kisa bagay lan ye. Floristal Manno m wè kote w ye, e si w zen ou bezwen vini talè w vin fè madanm sa savonnen m la. Steve Jean, Tande Carl Jean, sa vle di ke gen anpil ayisyen ki pran nan kou sa yo, ki renmen kòmsi bagay fasil, ki renmen lajan fasil. Lè w twò renmen lajan fasil gen konsekans pou w peye. Ok, gen konsekans pou w peye. Eben la sosyete ki sa k pase? Gen moun ki petèt pa menm konn de ki sa m ap pale. 25 janvye pase a, avan yè, sa fè deja 3 jou, se te mèkredi an, genyen Ajan federal, donk FBI, ki se ajan federal, Biwo Federal Envestigasyon, e ben yo mete anba kòd plizyè moun, anviwon 25, yo sispèk ki nan yon kestyon de vann fo diplòm detid denfirmyè. Komsi moun sa yo, yo kreye yon sosyete menm, yo fòme yon asosyasyon pou yo ap vann fo diplom. Bon, bagay sa a, vin la gon veritab panik o Zetazini. E n pral gade pou kisa. Paske kisa k rive? Tande byen wi, kisa k rive, premye atik lan ke n t ap gade, yo te mete aksan sou eta Florida. Alòske, le fè ke se Florida ki sanse se manman koze a, dayè se la ou jwenn plis moun ki sòti nan bagay sa a, kesyon vann lisans, yo sanse vin mete pwojektè yo sou tout eta nan peyi a. Se pa sèlman Florida, gen yon pakèt lòt state, an patikilye New York, genyen Delaware. Pa egzanp, pandan m ap pale avè n la a, genyen 26 enfimyè nan Delaware, kote Prezidan Biden soti. Bòkay Prezidan an, ou tande? Gen 26 enfimyè, se gade yo gade, yo wè yo kenso, yo anile lisans yo. Se la m pale de swisid nan baay sa a. Ou imajine ke yon moun k ap travay epi tout moun lakay li konnen l se nurse ki gen lisans pou l egzèse pwofesyon an, l ap travay nan lopital, l ap touche bon lajan, epi l annik leve yon bon maten, yo di dezole madam, dezole mesye, Nou anile lisans ou paske nou estime w te genyen l nan fwod. Alòske moun sa li gen mortgage l ap peye, li gen asirans l ap peye, li gen machin l ap peye e sitou lè moun sa yo se nurse yo yon ti kras frekan, yo pwentu paske yo ap fè bon ti kòb, yo pa ap woule nenpòt ti machin pou ou, yo ap woule bèl machin, yo ap rete nan bèl kay etc. Sa vle di w ke Gon standard, gon train de vie ke yap mennen. Sa vle dire d'un coup ou annik tande ke dezole madam, dezole mesye, lisans ou anile. Lisans ou anile. Donk sa son sitiyasyon ki pa yon bagay kòm son blag, yon jwèt jan m wè anpil moun sou rezo ap fè li kòm si son non non non non. Son gwo bagay ki pase la. Son gwo gwo gwo evènman kap rive nan peyi a la ozetazini. E kounye a kisa l bay kòm konsekans avan m ba nou tout enfòmasyon an pou moun ki pat gentan swiv baay sa paske m pat fin avè l avan yè sitou live la te koupe gon zanmi te di misye banm on piki nan live la tande byen premye sa sa bay kòm konsekans gon pakèt ayisyen jan m te di talè a Ki fòme, k al lekòl, k etidye, ki konpetan, alòske akoz dosye sa, yo menm tou yo santi yo konsène, yo menm tou yo vin an difikilte pou yo fonksyone. Paske kèlkeswa lopital yo rive, kòmsi moun nan, pasyan an ki gen tan konnen enfòmasyon menm jan avè m, li kòmanse ap gade moun sa yo de la tèt o pye. Oh epa moun sa Talè w tande ou pral bon ou pral tande bagay sa pi devan Malad kap di w ke yo pa dakò pou enfimyè ayisyen manyen yo Epa gwo bagay epa ti bagay sa ye non Ex Guerre la Guerre Kounya w pral tande ke nan lopital Pasyan kap di ke yo pa vle enfimyè ayisyen vin sou yo. Gregory Lamothe, merci d'être là. Tande byen wi, sa vle di ke pi devan ou gen dwa tande, paske moun isi yon ti kras, yo frekan, sitou pasyan yo. Ou ka sezi wè pi devan la a, de pasyan ki nan lopital, k ap fè presyon, k ap di ke yo pa dakò enfimyè ayisyen vin sou yo. Kounya sa pral kreye yon lòt kriz nan lopital yo. Paske depi covid 19 la te rive la a, gen yon pakèt lopital, e pa sèlman lopital, prèske majorite antrepriz, yo vin genyen yon short, yo manke mendèv. Sa vle di ke gen moun ki mouri, gen moun ki malad, gen moun ki deplase, etc. Donk yo toujou bezwen moun sa yo. Sa vle di kounye a lòske de pasyan ki ap fè de egzijans, yo pral di yo pa bezwen enfimyè ayisyen, e pa sèlman ayisyen non, gen lòt nasyon, men mwen ensiste sou ayisyen paske mwen se ayisyen, paske gen anpil ayisyen ki.